Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la ka ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon vwa poko fin bon menm di tou men fòm di nou ke a partir de zòn 20 yo byen sur ebyen eh E nou pral gen anpil bagay sou obsesyon production donk nap mande moun yo pou kapab kontinye abone sou obsesyon prod kap pèmèt ke nou genyen yon ide sou sa kap pase nan peyi dayiti brèf se parti pou une nouvelle emisyon nan emisyon sila a dabò pou sa ki gen anwe avèk enfòmasyon ki ap domine aktyalite a fòn di ke genyen yon jès mesye 400 mawozo yo fè. Mesye 400 mawozo yo la a donk m kwè yo libere 3 lòt otaj pami misyonè etranje yo ki sekestre nan baz sila. Donk sa se pase dimanch swa, yo libere 3 lòt moun e se sa ki sòti pa bò kote Christian Aids Ministries nan yon kominike san li pa bay twòp detay. Òganizasyon karitativ la ki baze nan Ohio kontinye solisite èd priyè pou lòt otaj yo kapab jwenn liberasyon. Liberasyon tou nan sware dimanch lan jounalis ayisyen Alexander Galvez, ansyen prezantatè ribrik Ti Koze nan Panyòl ki anlve nan dat 27 novanm 2021 an nan komin Kwadeboukè. Nou genyen yon ti dosye ki vin jwenn nou la, m panse ke sa yo se dosye politik. Kòm nou konnen vwa pa fin bon, n ap tann vwa a fin bon pou n kapab abòde dosye sila yo. Men toudmenm, ban m ba nou primè lan kote ke responsab Sogener yo reprann posesyon kay yo nan Mòn Kalvè epi nan Pegivil swit ak desizyon jij enstriktè Ikenson Edumé nan dat premye desanm 2021 ki òdone leve mezi yo te pran kont moun sa yo, mezi konsèvatwa sou kay sa yo tou ki pou Jean Marie ak Dimitri Vorb. Donk Dimitri Vorb ka kòmanse bat lestomak li la a. Dimitri Vorb aparaman kapab di li genyen batay la paske Jovenel Moïse te fè l kanpe lwen pa pwoche men pou kouwèlyela gen yon seri de mezi ki kòmanse pran an favè li. Genyen plizyè pèsonalite ki ta dwe yo menm parèt devan lajistis pou yo tande yo semèn kap vini an nan kad ankèt sou asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse. Se ka notaman ansyen direktè jeneral AI lapolis nasyonal Dayiti Léon Charles, ansyen minis jistis Rockfeller Vincent, Jij enstriktè ki anchaj dosye a swete li menm tou pou l tande ansyen chanselye Claude Joseph epi tou Alain Fara, li menm y ap chache li nan kad afè sila. Brèf, n ap gen pou n tounen sou dosye ki gen awè ak politik yo. Hum! N ap ekskize nou paske nou wè, bon, vwa li totalman eraye men jodi a nou te sipoze la paske tèlman gen bagay nan larepiblik. Donk nou menm nou pat kapab absan. Brèf, e sou kesyon dosye 400 mawozo a, fò n di ke Christian Aid Ministries li anonse ke 3 misyonè ameriken jwenn liberasyon yo lendi 6 desanm nan, pandan li mande èd priyè pou lòt otaj yo nan yon kominike. Nou remèsye Papa Bondye ak 3 lòt otaj yo ki libere yè swa an, sila yo ki yo menm libere sen e sof e yo anfòm. Vèsyon presedant lan di nou pa an mezi pou kapab bay non ak moun ki libere yo, sikonstans liberasyon yo oubyen tout lòt detay, se sa nou kapab li nan yon kominike. Tankou jan yo te anonse sa jounen vandredi an, nou ta renmen konsantre 3 pwochen jou yo sou priyè ak jèn pou otaj yo. Silvouplè kontinye entèsede pou sila yo ki yo menm toujou nan men mesye 400 mawozo yo e ki vle libere. Nou swete e aspire an menm tan ke tout otaj yo kapab reyini avèk pwòch yo. E deja mèsi pou soutyen nou nan lapriyè. Toujou daprè nòt sila a fòk nou. Raple ke 2 nan moun sa yo te deja jwenn liberasyon yo dapre ministè sila. Donk sa fè o total 5. Donk m pa konnen petèt eske de jou an jou ap jwenn yon ti bagay jiskaske tout moun sa yo, misyonè sa yo ki nan men mesye 400 mawozo yo kapab jwenn liberasyon yo. Brèf, dosye jounalis Alexander Galvez, li menm ki jwenn libète li Dimanch 5 desanm 2021 an, li libere aprè 9 jou sekestrasyon daprè pwòch travayè laprès sila. Sepandan, ankenn enfòmasyon pa kominike, notaman sou kantite lajan ki bay pou kapab libere kwonikè lan ki li menm te konn ap anime ribrik Ti Koze nan Panyòl sou Radyo Karayib. Paralèlman, 4 manm menm fanmi kidnape 27 novanm pase a Yo menm jwenn liberasyon yo kontre ranson daprè enfòmasyon ki disponib. Manm 400 Mawozo e yo lonje dwèt yo nan ka kidnaping nou sot site la a. Band ame sila a enpoze lwa li nan komin Kwadèboukè ak nan lòt komin ki tou pre yo. Bon, e fim Matisan? Nou wè sa k te pase Matisan jounen jodi a la a. Nèg yo antre, nèg yo pran komisarya papa. Nèg yo se sa yo bliye yo pa fè men m pa kwè y ap rete non paske yo te sèlman antre pou y al montre pwisans yo. Nan premye pati sa a w ap wè kote nèg yo antre w ap wè kote nèg ap mezire inifòm lapolis men si w gen bon je w ap konprann ke se pa polisye paske inifòm nan pa sanble a nèg yo menm menm menm menm menm menm menm menm menm. Humm tèt chaje men se pou yo liye li sou yo donk sa vle di dèfwa ou kapab wè polisye nan la ri epi se pa se pa la polis se le polis donk nou va konprann ke jounen jodi a la leta chak jou ki jou gen anpil bagay pou l fè ann gade kòman sa te ye. Medam mesye nan moman nap pale a la nou egzakteman sou wout matisan anfas nou la genyen. genyen sou komisarya matisan e fòk nou di nan moman la bagay yo vrèman konplike la e nèg yo remete pye yo atè nou konnen izo te fon deklarasyon an kelke zè aprè deklarasyon izo te fin fè a ebyen men madam mesye bagay yo konplike nan moman la ki donk lame a deplwaye nou kapab remake la nou kapab remake tout nèg yo la nèg yo arme e jous kodan nèg yo pran komisarya la ki donk. La a, nou kapab gade nèg yo te fè tantativ pou yo boule komisarya a. E nan moman an la a, nèg yo debalize komisarya a. Lapolis dezète, kite komisarya a. E fòk nou di la a, nou kapab remake la a, tout nèg yo la a, yo mete pye yo atè la a. Men madam mesye, se konsa bagay la ye nan Matisan. Izo te di l konsa a. E demen si Dye ve, komisarya a. E e demen si Dye ve matisan pyès moun pap ka travèse menm yon rat pap ka travèse ebyen fòk nou di madam mesye kèlke zè kèlke zè plita ebyen men kijan matisan ye matisan blanch e fòk nou di anba a la nou wè cha blende a anba a ebyen madam mesye nèg yo paka paka paka avanse e fò ou di pa pran lè kidonk men kijan bagay yo ye madam mesye la bò kote apre cha a se nou team asansè team asansè beh madam mesye se konsa bagay la ye la fòk nou kidonk la m nan mitan pil sòlda yo la. M avèk sòlda yo ansanm avè m la madam mesye men kijan bagay yo ye. Madam mesye nou mete pye nou atè pou yon nouvo repòtaj e fòk nou di bagay yo konplike konplike. E po nou blende. Mezanmi poukisa nou pran lari a jodi an? Nou pran lari a jodi a paske leta ap bay krisla yon seri de ti cha pou vin goumen avè nou. M panse si nou de gwoup gang pa p goumen, e pou nèg yo met grenn nan mouda yo pou yo goumen avè nou menn. Yo pa dwe ap ba yo cha menn pou leta avè yo ap goumen avè nou menn. E pou nèg yo met grenn nan mouda yo k ap anfas nou menn pou nou goumen avè yo menn. E poukisa nou pran lari a la? E nou gen pou nou bloke matisan la n ap koupe wout la nèt. Ok anyen pa pase matisan menm. Madame mesye gad mesye. Gwo bout bèt! Gwo bout tonton bèt nap manje matisan la. Kidonk se konsa bagay yo ye la nan matisan. Kidonk madame mesye nou kapab tande detonasyon la Sa yo se se kadna komisarya. Madame mesye. Madam, mesye, men kijan bagay yo ye la nan Matisan. Nou menm la kòm repòtè RL prod nou mete pye n atè, nou pral pèmèt moun yo viv bagay yo live sou Matisan. Madam, mesye, la n ap gade la, nou egzatteman nan ti pòs Matisan la. Kidonk la, se, nou kapab remake imaj yo la. Men kijan bagay yo ye nan matisan la men kijan bagay yo ye ben nèg yo debake la nèg yo debake yo debake nèg yo nèg yo debake la ben nèg yo pran kontwòl ti pòs sa la mwen menm kòm jounalis la m mete pye m atè m ap avanse Kidonk, madam mesye, fòk nou di, bagay vrèman riske. La a, mwen menm kòm jounalis, m mete pye m atè. Jwè, pa gen pwoblèm, pa enkyete w. Non monchè, m pa pran w jwè, pa enkyete w. Pa enkyete w, jwè. Madam mesye, djòb la pa osi fasil. Djòb la pa osi fasil. La a, madam mesye, m ap monte la a. Map monte, map monte, la mwen nan ti pos la la, kidonk se konsa bagay yo ye. Mesye, mesye RL prod, RL prod pa enkyete nou m pap deranje nou. Bèy madam mesye men kijan bagay yo ye la nan komisarya sou komisarya matisan kidonk la nou kapab gade la nèg yo la. Kidonk nèg yo debake la nan komisarya la kidonk nèg yo pran devise sa ki anndan e polisye yo kouri kite sou komisarya. Di patat ki pran grenn. Yo di patat. Mete bouyon chèf pou mwen. Chèf patat. Yon dezyèm fwa ankò, n ap pwofite salye e ankouraje repòtè RL prod. Ki li menm imedyatman l tande nouvèl la, m pa konn si s on avyon l te pran, men kouri rive nan komisarya. Wap tande pou wè li menm lap fè travay li yon kote e mesye sa yo ap fè travay pa yo yon lòt kote. De fwa w tande l kap di mesye mwen menm se travay pa m map fè m pap filme imaj non epi gen anpil lòt imaj tou kote ke gen yon ti piti kap di a chèf la pa filme nèg ki pa gen kagoul non men ti piti sa pale tou men franchman Nou pap ka mete l paske se yon minè. Men, m panse ke n ap jwenn yon kote pou nou mete l kanmenm. E m panse ke videyo sa l ap fè buzz kanmenm sou rezo sosyo. Nou te kontan avèk ou. Menm lè vwa a pa bon, nou fè ti efò nou kanmenm pou nou pote l ba ou. Si w pa t konn vwa sa, ou ta di se yon zonbi k ap pale. Men, imedyatman vwa a klè, enben w a rann ou kont se vwa ou renmen anpil la. Antouka, mèsi la fanmi. Kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!